Bonjou, bonswa a tous, madame, mesye, nou retounen ankò pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsè nan sa kap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti. Dosye asasina Jovenel Moïse. Ebyen aprè plis pase yon lane kote yo te fin asasinen prezidan Jovenel Moïse lakay li, gen non anpil moun ki te site nan asasina prezidan Jovenel Moïse e pami moun sa yo genyen Joseph Felix Badio li menm selon rnddh ta fè kwè nan jou yo tap asasinen prezidan Jovenel Moïse ebyen Joseph Felix Badio li menm li te nan rakwen kay prezidan Jovenel Moïse selon sa anketè yo bay. Ebyen nou wè Félix Joseph Badio li menm ki te fè yon bon tan nan silans, li te kache, li pat janm pale, lè l resi sòti tèt li, li asome plizyè moun, pami yo Gary Pierre Paul Charles, Louko Désir, Esaü César, Pierre Espérance, pou n site sa yo sèlman, e aprè sa nou wè li menm li te adrese yon lèt tou louvri ak anbasadè ameriken an nan peyi Dayiti, ebyen sa pa ase Joseph Felix Badio li menm li sòti nan silans li la, Felix Badio li menm li pale li mete koze deyò. Antouka mwen menm mwen pap kenbe nou twòp map kite nou avèk Joseph Felix Badio li menm ki pral ba nou tout detay konsènan sòti sa l fè a e pou ki rezon tou li te fè silans pandan yon bon bout tan aprè asasina Jovenel Moïse. Salitasyon e respè a tout moun ki gen zòrèy pou tande e ki vle tande m vrèman. Se pa lòt moun, se pa vwa lòt moun, pa gen emosyon, pa gen santiman, se byen. Otou don dosye parèy ke anpil moun pran ap plezante avè l, nou ka poze kesyon poukisa se mètenan ke m deside pale. De rezon, m te gen yon pti pepen de sante, tansyon ateryèl mwen te nan yon wotè demezire, M te gen yon semi atak avc epòl dwat mwen, machwa enferyè mwen, m te gen jansiv mwen avèk de dan ki te defò ki te rann mwen pa t genyen yon langaj ki ta pral kapab pou nou pèmèt tande vrèman sa m ap di a. Dezyèmman, lasajès. Kòman m ta ka fè pale an menm tan ke n ap pale? Petèt nou gen anpil enfòmasyon n ap bay. Se tout enterè pou m tande olye ke pou m pale an menm tan ke n ap pale. S on kesyon dedikasyon. Me vwasi. La vérité, la justice, la paix ne sont autres que la guerre des idées. L'heure a sonné messieurs et dames. Malheureusement, vous venez d'allumer un feu. C'est à vous de l'éteindre. Au nom de l'esprit des quatre vents, suivant les quatre moments clés de l'année, les deux solstices et les deux équinoxes, mais voici encore une fois. En causer ensemble. Vous ne faites que disperser les gens les professionnels de ce pays, jeter de la discorde, dilapider ce qui en reste des biens de l'État, semer, organiser des groupes armés partout dans le pays, dans toutes les directions et dans tous les sens, démembrer les institutions pour faire place à la médiocrité. Vous puissiez comprendre alors que jusqu'à présent, Nou pou kou ka arrive, apre tout Propagande ke nou fè. Simulation de mort. Simulation de al fè rechèch FBI kay a letranje fo adrès. Pandan se tan la nan Pelerin 5 nou di ke m gen yon kay ke m lwe. Epi nou pa mete foto a ni adrès la tou. Gon pwoblèm. M ka konprann nan sosyete sa a, chak moun gen yon pwoblèm, sitou swadizan direktè dopinyon yo. Yo malad de yon mo a twa silab ki rele verite. E pwoblèm de karans sa a, enkonpreyansyon sa a, li pa gen lòt orijin pwofonn ke dimansyon imèn ke nou pa genyen. Paske nou pa moun. Si lòm ayisyen an te moun, si lòm ayisyen an pa t sèvo griye, Li pa t ap kapab abite nan fatra, viv nan fatra, achte nan fatra, konsome nan fatra e pwodui fatra. Donk sèvo nou se fatra l ye. La dimansyon divin ki fè ke lòm saj la, li konnen ke l ap nan sitiyasyon difisil, s on konfli ant limyè e tenèb. Nou pran le tan. Nou lese tan an e men nou devan sosyete a. Yon bagay ke m ta renmen konnen. Eske egziste an Ayiti yon sèl òganizasyon dit de dwa, de defans de dwa imen? Poukisa rnddh atravè Pierre Espérance ou son lèzout? Viktim nan pa gen fanmi? Alò se jodi a pou ke se sèl Pierre Espérance ke lòt moun ap releye kap bay dezòd? Kot moun? sa yo ki te di ke yo se DEA. Mwen menm yo mèt di DEA devan pòt mwen, mèt di FBI devan pòt mwen, yo mèt di lapolis devan pòt mwen, m pa gen pou m pran ni non. Pase depi w moun se la lwa w ap aplike, m son esklav de la lwa, m disponib. Men depi se politik k ap fèt, se byen malere, mwen m pa fè politik, m son pwofesyonèl, m son teknisyen. Nan sitiyasyon sa a, nou antere m moralman petèt, men fizikman, si yon kadav konn al devan vwayou, konn kadav mwen pral rive la. E nan moman sa a, kòm mwen te di nou oparavan, Pa gen okenn fanmi k pral ret di l pral parèt pou mande kò oubyen kwakeseswa. Yo t ap trè malpwòp. Okenn fanmi. M prè pou m mete vi m sou tab la. Prepare biche nou si nou vle. E m ap vini bay randevou ke nou vle. Poukisa gen yon avi de rechèch? Pandansetan m te disponib, mwen te la. Jodi a, m te mete jenès mwen, konpetans mwen, mwayen m a dispozisyon peyi m, pa pou moun. E gen anpil bagay k ap fèt nan peyi a la. Si gen wout Kap-Ayisyen jiska Nòdèst, m te riske vi m lè yo t ap boule materyèl, touye chofè sou traktè, bat pran lajan nan men moun. Sougon moun ki te konn ban m lajan. Kel vini pran rezo sosyo li dil m pap okipe yon ti vwayou yon ti vòlè ou konprann kap vin di ke yo te revokem nan ULCC paskem te lonmen non yon minis poum te pran lajan nan men yon madanm yon prizonye ki rele Mackenson Philippe yon moun ke gen anpil dosye m gen sou li e se mwen ki te pot dosye a nan ULCC. Wala ke se jodi a nap fèl. M ta renmen ke kounyea la lè yon anplwaye yon moun fè yon pwoblèm yon dezòd konsa premye bagay konfwontel fè moun nan vini konfwontel prepare yon dosye fèl siyenl lè sa wi ou pa bèzwen fè jounal met deyò pou di ke men depi kilè ou te pran desizyon map vin sou ou e siw konsiderel son menas son menas map vin sou ou moun ki gen pitit gen fanmi pa fè dezòd sa yo. Yo pa gen dwa. E tout moun ki antre nan antrepriz mafyez sa a, ki konnen yo ka itilize non m pou yo anmerde yon anbisye o non de Doktè Ariel Henry ki aksepte pran la responsabilite a la tèt de yon peyi nan sitiyasyon sa a epi k ap mande Pou Badio al devan rann tèt li bay la polis al devan la jistis men mwen pot tèt mwen bay la jistis map tann la jistis relem mwen disponib e dispoze se pou tèt sa m ale m depoze dosye m nan grèf la se pou tèt sa m ekri anbasad la avèk menm dokiman sa yo pou moun sa yo te mache pran pye yo antre nan CTU ozetazini. Bay de anakè ayisyano ameriken plis lè kolonbyen djob pou vin poze yon tèl zak an ayiti alò se badjo t gen tout responsabilite sa ki gen mwayen sa yo ki gen posibilite sa yo t gen otorite sa yo pou moun sa yo pou m bayo lòd men sa yo dwe fè m konnen. Pou anpil nan nou la, touye Badio la, sè ke prezidan Jovenel jwenn jistis, Jovenel te jwenn jistis, se pase ke nou lè Jovenelis nou se yon pakèt sanwont. Bon, yon nèg ki dil responsab dwa zimen, li pa menm konn yon eleman nan prensip fondamanto de dwa zimen, lap mache rouspete de medya an medya, nou youn pa janm di anyen. Lakize, menm nan lanmò yon prezidan. Yap bay manti sou li toujou paske li son mantè. Li te yon mantè. Madanm ni ap bay manti, pitit li ap bay manti, frè l, sè l, moun ki di yo te pwòch li ap bay manti paske gon sendrom Badio se li menm ki ala ki la kounya depi yo bezwen anmerde yon moun Badio. Ebyen Badio disponib. Bay Badjo randevou. Kote nou vle a, jan nou vle a, Badjo ap vin. An atandan, avèk ame konsyans, si m ta antre kay Jovenel, Si m menm m konn koulè baryè Jovenel kote m ap pale avè w la. Prepare yon biche, ban m randevou, m prèt pou m pase an olokos. Nou pa benyen tann ankèt jij. M disponib ban m andwa ke nou vle, m ap vini. Dan lambeta fizik de mers, le mason jè konsidiri kon men krim kontr l'umanite. Dans ce dossier où tout le monde ment, les menteurs sont les seuls responsables de ces différentes allégations. Dire la vérité n'est donc un devoir, messieurs. aksèp san se pwononse sou dè alegasyon fantezis de lè relasyon avèk len dè prezime asasen an la pèsòn de Joseph Felix Badio ki se zanmi fanmi an, l abitye frekante kay la, ou konprann, aprè a fòfe al antre 2 fwa nan kay la, li pote zam, lajan e dokiman. Men si nou pa ka konn ki dokiman l te pote, si nou pa ka konnen lajan l vòlè, men zam nan mezanmi dcpj omwen nan yon rapò betiz konsa politik nou te dwe di men konbyen zam ki te gen nan lakou ka prezidan an, men konbyen n rekipere, men konbyen n pèdi, lè sa yo ta di vrèman vre rès la nan men Badio. Bon, mwen menm mwen jiska prezan, jiskaske yo pwouve m ke m enskri an fo, rapò sa a pa fèt nan dcpj. Pa gen yon moun nan dcpj k al pran fòmasyon ki ka pèmèt e oze ekri, siyen yon rapò. Sa a se yon dokiman politik, klèman. Ekri e diskite Netwaye avan de piblikasyon Kòman w ka konsidere Non rapò yo di ki rele rapò pasyèl Lèfini rapò a kòmanse egzakteman pa lèfè depi son asesyon Depi son asansyon pouvwa le 7 fevriye 2017 a la favè dè eleksyon prezidansyèl di 20 novanm 2016, fezan de lwi 58 tièm prezidan, chèf de leta ayisyen, le prezidan Jovenel Moïse n'a sese dèt lobjè de kontestasyon de tout sòt, paj 3. nan 122 paj rapò a. Malgre van ze mare le prezidan a travase 4 ane de son manda mezanmi, mezanmi. Pwouve m sa. Ou konprann? Pwouve m sa. Nan rapò a yo mete prezidan an abite Pelerin 5 enpas Esperans nimewo 5 pandansetan gon moun ki lwe yon kay anfas li. E kay sa ap domine lakou l. Ki nimewo kay sa tou? Ki adrès li? Men mezanmi mete foto a. Si nou pran yon foto, yon fo adrès pou nou ale, konprann 11 Byron Street ki negziste pa. Pa gen Byron Street nan Spring Valley. Ka gen Edge Wolin pou moun ki t ap fè betiz la. FBI deplase an yon kote FBI pap kite kat li. Pou an ka kou gen enfomasyon sou moun yo bezwen an. Donk kelke pa, pou an travay kap foute de kominikasyon kap fèt, nou pran lajan men ap mal fè travay la mesye. Donk mwen menm, met vim sou tab la, ke m redwi an san dan. Se dènye fwa pou bay sa fèt nan peyi Dayiti. Ke menm mouch pa jwenn grès kò m pou yo pile. Se dènye fwa nèg isit ka betize avèk imaj moun. M te met jenès mwen, m te met konpetans mwen nan peyi a. Jodi a nou chwazi se konsa pou nou konnen nou ka fin avè m. Sa k fè lè nou bay manti yo nou alèz pou n antre lakay nou, n al kouche ak madanm nou, n al pran plezi, n al nan night club ak yon grenn ak atbòm k ap tonbe nan lestomak nou. Enben mwen menm m met vi m ololoko sa pati de la. Se fini. Nou met prepare nou. Nèg kap chèche m, ki te yo di m nan kabinè, pal 20 tan te yo di mwen nan montay nwa, m pral nan la rue. Nèg ki konnen politik lap fè, ki gen kouraj politisyen li, li met vin atake m. Mèt Anka ou Pierre Espérance. Kangou Pierre Esperance kap degaje movèz odè mouch gen pou swiv e m repete l prann pou sa l ye mouch gen pou swiv ou e sa m di a si se mwen k antò se mwen k pou pase moun ki antò a dipoze pase. Depi m konnen m te frekante Ariel nan rezidans ofisyèl li fò m pase. Depi m konnen m te antre kay prezidan an, m t al pran bagay mwen sipoze pase. Depi m konnen m konn frekante yo avan, pandan e aprè m te konn frekante koup prezidansyèl la, mwen sipoze pase. Men. Si tout sa w di yo, ou pa ka pwouve youn se verite, mouch gen pou swiv ou vye esperans. Movèz odè ke w ap degaje avèk tout moun k aksepte ke w ap bay manti yo nan tout medya, tout kote w pase. Yo konplis avèk ou nan lanmò Jovenel. E m repete l san zanbay, y a pran n jan yo vle a, fason yo vle a, y a konprann n jan yo vle a. Tout moun ki chwazi pou fè pwopagann sa yo, m pap di malediksyon pou yo non, paske malediksyon y ap viv li deja nan peyi a la, mwen, y a la volonte admisib e la volonte pèmisib de Dye, mwen kwè rezilta a pap twò lwen. E si Ariel Henry Son moun kel degajel li jwenn juge li pase se konsa yo pral konprann li debouye w kom ou te dim poum pot tèt mwen bay la polis pou la justice di tout moun kisa konn sak peyi dayiti a depi 23 zan m nan sistèm nan m pako a 59 an m pral gen 60 tan pou se moun kap pral montrem sak pase donk mwen pwè si w pa kapab vini. Chak moun ki pral mouri nan peyi Ariel responsab. Tout polisye k pral tonbe nan fè veleyite politik ou responsab. Pase wòl nou nou menm se al chita kay Jan Ge avèk Anakasis avèk Kiko Sen Remi ou konprann nan Dèlma al fè mètdam vann pòs. Enben m anfas ou. Devan fas ou sou tout fason. M pa gen afè zanmi, m pa gen zanmi mwen menm. M pa t gen zanmi, m te gen de kolaboratè ke m t ap fonksyone. M pa bra dwa pèsonn moun. M t ap travay pou peyi m. M pa gen byen. M pa gen bòs, ni blan, ni ayisyen. Si yon moun konnen l te patwon, ke l vin di l. Ke l voye yon lòt moun vin di l. M t ap bay yon konsiltasyon nan Covington Security pou sèlman 75 mil goud. E m te disponib 24 trè sou 24 nan tout pwovens. Depi gen yon ajan t yon pwoblèm, m la. Kèlkeswa pwoblèm nan. Manyen kòb moun nan menm jan yo te di a. Misye ede moun ki fin itilize ou pou yo jwenn avantaj epi yo fin vòlè konfyans ou epi se ou t pa bon y ap mouri e m di sa toutotan ke m vivan yo t pou mouri. La guerre ne tue personne mesye menm si w pa al nan la guerre w ap mouri men gen de mò lè w pran yo. Nanm ou pap janm repoze anpè. An atandan ke limyè ou kontinye pou l fèt, mwen disponib e dispoze ke moun ki santi yo ofanse banm randevou nou vle, kote nou vle, jan nou vle l la. Men kanta dezòd ki fèt otou de dosye sa a, Mwen menm mwen dispoze e disponib pou moun vin di wi. Ke rapò pasyèl sa a, ke dcpj ekri l la, e dcpj k ekri l. Mwen m ta otorite dcpj voye sa pou mwen, m ap fout arete nèg k ekri l la. E m ap revoke l. Paske rapò politik sa a pa ka yon rapò. Li paka yon rapò lapolis. Twòp detay, twòp de ti ti bagay politik rantre nan yon seri de detay ki pat lan. Bon, mwen la m vivan. Nou fè similasyon de mò sou mwen pandan plizyè fwa. Y al fouye kay agoch, kay adwat. Rann tèt nou sèvis. rantre nan Pelerin, fè foto adrès kay la. Aye Liknè Dezi li menm nan Maten Deba, li di ke m te bay yon koutye kòb pou jwenn kay la 7 mwa avan. Donk li pral vin di sa nan lajistis, devan jij denstriksyon. Gary Pierre-Paul-Charles, yo te di m ba l avèk yon sèten Junior Derizier, Junior ki di kote valiz prezidan ye, li gen enfòmasyon pou l bay lajistis. Ou konprann? E tout moun ki gen enfòmasyon, pote l nan lajistis, se pa nan radyo, mezanmi. Donk nou pa vle Jovenel jwenn jistis. Bon nou gen tout bon enfòmasyon sa yo. Lè fin e pwopagann n ap fè nan radyo. Donk mwen pa tap pale toutotan ke m pa depoze dosye m nan lajistis. M konnen nou pral di a, yo chwazi jij li, ou konprann eksetera. M pa gen jij. E tout moun ki konnen m nan sistèm nan yo konnen m pa janm al chèche tretman favè nan men moun paske mwen frekan. M pa konn pran anyen nan men moun. Yon nèg ki gon ti mikrofòn nan bouch li, l ap peye, l ap peye bon machin nan mezon a mil dola ameriken, lè fin l di l pa t konn moun, ou kwè moun sa m te konnen an mezanmi, hum, gen lè m pa t konnen l, vòlè kò w ye, ou gen pitit, tout se krim w ap fè kont li. Mwen menm m ka di m reyisi nan vi m. Mpa gen pitit ki bezwen m ni mpa bezwen yo tou. M gen yon grenn moun kap soufri la ki papa m. Men sa fèk gade l e map di l e ap tande l ke l pann tèt li pandan ke l pral gen 88 an avan l gen n nan. M pa responsab. On ne vit pa la gè. La gè a vini nap prann. M pat limen dife a. Moun ki limen nan ke l degaje l etenn li. Paske mwen m disponib. E jodi a m nan batay. Sante m pa t bon, m te fèmen bouch mwen. Men m te pran letan, m te pran rekil pou m te mennen pwòp ankèt mwen. M fin mennen ankèt mwen kounye a. M plizoumwen kapab kanpe nan lari a, m ap kanpe. Donk nèg yo pa bezwen al chèche m, ban m randevou. Yo fin itilize w. Kounye a yo pran w, yo ba w boton chapo, epi tout moun chwazi se yo. Bay korespondan entènasyonal manti epi yo menm yo santi yo alèz se two lach mwen pa gen m lonmen non moun pase moun ki te di Jovenel ap mouri yo nan pouvwa yo nan pouvwa yo direktè yo gen bann ame avèk yo y ap fè reyinyon kounya konplo 1 pou yo jete Ariel 2 menm yo menm nan y ap fè konplo avèk lòt avèk Ariel pou destabilize moun ki bezwen destabilize Ariel. Yo la, m ap lonmen non yo byento. M ap lonmen non yo byento, men yo la. Yo sekretè deta, yo minis, yo direktè nan pòs, yo la. M gen dosye nèg isit nan peyi Dayiti. E nèg isit konnen m gen dosye yo. Si se sa n ap fè pou n konnen ke depi n egzekite m nou bon, nou frape yon move pòt. Nou frape yon move pòt. A bon antandè, salut.